Salye nou tout kap gad video sa, non pam se Joseph Andy, yon prezantatè, yon ideyològ. Jodi a se yon reyèl plezi pou m pataje kèk bagay avèk nou, spesyalman ak ti milisyen ak ti milisyèn yo. Sa ke map pataje avèk nou an se yon ide. M ta renmen nou tout kolabore pou l vin yon pwojè. Jis pou n ka abouti avèk pwojè sa. Avan tou, ou konn konbyen dyaspora nan Latibonit ki mouri pa mò bal? Ou konn konbyen yo kidnape? sitou dyaspora ki sot nan depatman Latibonit la. Ide a kisa li ye? Se mete yon èvòt nan depatman an pou evite dyaspora nan vale a sibi dram kap pase nan Pòtoprens yo. Tout ti kwen nan kapital la se kidnapè. Nou menm ki nan dyaspora pa neglije kolabore avèk nou, avèk de moun konpetan pou nou reyalize pwojè sa. Lape pou nou, lape pou mwen, an rezime, la pwopriyete. Non sèlman sa ap anpeche bandi pyafe sou nou, ap gen plis jèn k ap travay nan depatman an. Youn di lòt, si w di 1 m pa ka di 1 ankò, m ap di 2. Epi, lòt moun konsène yo ap fè swivi yo. Anpil men chay pa lou, nou p ap refize sa k ap bon pou nou. Pandan n ap kanpe goumen an, n ap panse devlope depatman an tou. Se yon bèl inisyativ pou n evite danje nan kapital la. Kèlkeswa kote ou ye nan mond lan, ede nou reyalize pwojè sa. Pataje, kòmante, like pou videyo sa rive jwenn ou menm ki se moun Atibonit, kite yon kòmantè pou di kisa ou panse. Se fasil. M ap tann ou. Pa neglije fè sa m mande yo pou videyo a ka rive jwenn moun ki konsène yo. Mèsi.